Yon moun ki pa ka al lekòl yon kote kote dola senkant dyaspora yon kote lekòl gratis dola senkant dyaspora yon kote yo m ap mande jistis pou timoun. Jistis pou popilasyon an. Jistis pou frè m ak sè m k ap asasinen chak jou pi plis anndan peyi a, anndan sosyete a. Mwen kontan avèk nou paske nou tout se moun, nou tout se menm. Tout moun se moun. Tout moun pa menm. Nou, pou vin fè nou santi jan ekip Arab la renmen nou. Jodi a, bat yon gwo bravo pou tèt nou. Bay chak grenn frèm ak sèm ki la yo, spesyalman timoun parèy mwen yo, granmoun yo, map voye yon gwo kout chapo pou frèm ak sèm kap viv aletranje kou lòt bò dlo. Map voye yon gwo kout chapo pou papam prezidan baz arab la kap goumen pou chanje peyi dayiti anba min zago loray yo map sa fèm chonje ex prezidan jovenel moïse ak tout madanm li matine moïse kite toujou prè pou ede pèp ayisyen an nan tout moman difikilte yap travèse map profite voye yon gwo kout Jwayez anivèsè ak grann mwen kap fete 65 lane egzistans li sou tè a. Map pwofite di. Map profite di ti moun ki pa ka al lekol yon kote kote dola 50 diaspora yon kote lekol gratis dola 50 diaspora yon kote yo map mande jistis pou ti moun jistis pou popilasyon an jistis pou frèm ak sèm kap asasine chak jou pi plis lan andan peyi a andan sosyete a. Mwen kontan avèk nou paske nou tout se moun, nou tout se menm. Tout moun se moun, tout moun pa menm. Mèsi. Kout je demwazèl la santi ke mesaj li pote a rive sou nou tout bon vre. Jodi a, mwen kontan, mwen fyè. Li montre m ke batay m ap fè a l ban m kouraj pou m fè l. Chak jou m toujou ap kesyone l. Mwen di l demen si Bondye vle, jou m pa la kijan l ap kanpe pou l kontinye batay m ap mennen pou chanje peyi Dayiti a. Anben jodi a fè m santi ke pitit fi sa li ka vin ranplase m anndan sosyete a. Jodi a pèp ayisyen. Nou tande Andre Michel ki di malere, malerèz pa nan fèt. Anben nou menm ekip Arab la nou di malere, malerèz nan fèt. Malere, malerèz nan fèt. Ayibobo pou chak grenn Ayisyen, Ayisyèn. Jodi a, nan tout moman difikilte yo, nan tout moman ke n ap travèse, ki kanpe, ki, ki gen kouraj, ki kanpe anndan peyi a, ki di fòk yo batay pou yo delibere peyi yo. Jodi a, mwen di yon gwo kout chapo. Pou chak grenn frèm ak sèm yo kap viv nan dyaspora, kap viv aletranje kou lòt bò dlo. Jodi a san yo menm pa tap gen gwo kokenn chenn fèt sa ki se fèt Nowèl. Menm yon pil ti tèt ki achte la se dyaspora. ki anbake pwogram sa a. Se dyaspora a ki di ke pwogram sa a fòk li kole ekip arab la. Ane! Pou ekip arab la ba nou soup, pou ekip arab la bay timoun yo jwèt, pou ekip arab la bay. Dè kit alimantè. Jodi a, m ap voye yon mesaj aklè bay gouvènman Ariel Henry asasen. bay gouvènman san koutcha sa. Jodi a, Andre Michel, Majorie Michel, nou di malere malerèz pa nan fèt, tandike n ap dekese 20 mil. Jodi a, mwen menm ekip Arab la, nou di malere malerèz, malere malerèz. Malere malerèz nou se moun. Kijan nou te ka konprann asasen yo fin asasine Jovenel Moïse si mamit diri a te a 30 goud jodi a konbyen l vann mezanmi frè m ak sè m yo? Konbyen glas lwil la vann? Sik la vann? Mezanmi se kè m k ap rache. Se chak jou pitit fi m ap di m lè l wè timoun nan lari, lè l wè timoun yo a yon ti twal nan men yo li di m Papa eske ti moun sa yo pa gen paran mwen. Nan peyi nou se yo menm ki mete nou nan povrete leta peyi nou fè pou pèp la ap soufri jodi a ti moun nou tout se ti moun gran moun yo nou gen 80 tan nou pa janm ka dòmi sou yon kabann nou gen 70 an nou pa janm ka posede yon chanm kay tandi ke asasen kriminèl yo ap achte bilding nan tout peyi nan tout mond lan Jodi a, nou kanpe pou n onore tout frè m ak sè m yo ki nan katye popilè yo. Nou kanpe pou n onore chak grenn patizan nou, chak grenn frè n ak sè nou. André Michel, Gen lè depi lè André Michel, Majorie Michel fin touye Jovenel la, gen lè yo tou touye tèt yo tou. Nou pa tande André Michel ki di se avoka pèp la ankò. Nou pa tande Nenel Cassy, nou pa tande tout asasen kriminèl yo. Martelly, Bandi legal! Jodi a se 25 desanm. Aprè 4 pwen 2 milya dola akò Petro Karibe a, fò n te ka fè sosyal avèk moun ki pa kapab yo. Jodi a, nou rann popilasyon an vilnerab. Nou rann popilasyon an ap soufri. Nou di mèsi avèk frè m ak sè m yo k ap viv aletranje. Mwen di mèsi avèk Jimmy moun afè Bon TV. Mwen di mèsi ak tout medya anliy yo. Gen 17 mwa m nan lari a. Si se pa t medya an liy yo, lè konsa gouvènman asasen kriminèl la te asasinen m deja. Se nou menm medya an liy yo ki kenbe m. Se nou menm k ap vann imaj mwen sou tout rezo sosyo. Jodi a ki fè asasen kriminèl yo, yo kalkile avan yo rive sou mwen. Jodi a mwen bat bay yon gwo kout chapo, bat yon gwo bravo pou medya anliy yo spesyalman medya anliy yo. Jodi a san medya anliy yo jistis prezidan Jovenel pa tap la. Sa fè m sonje chak fen dane, chak fèt nwèl, jwaye nowèl, bòn ane. Sa fè m sonje Martine Moise chak ane ki konn banm yon kamyon jwèt pou m al bay nan katye popilè yo. Sa fèm sonje prezidan Jovenel ki konn banm yon kamyon manje poum al bay nan katye popilè yo. Jodia mwen pa gen Martine bò kotem ki pou banm yon kamyon jwèt. Mwen pa gen prezidan Jovenel bò kotem men mwen gen dyaspora a, mwen gen popilasyon an ki toujou apresye travay map fè yo. Jodia mwen di yon gwo kout chapo pou frèm ak sèm yo kap viv lòtbò dlo nan dyaspora a. Malgre difikilte, leta peyi nou ba yo baryè pou yo pa antre nan peyi a. Genyen ki gen 60 an, fredi fini avèk yo. Genyen ki gen 80 tan ki ta renmen tounen nan peyi yo. Gouvènman an bandi legal, asasen, Michel Joseph, Martelly, Ariel Henry, ba yo baryè pou yo pa janm antre nan peyi yo. Anben, pèp ayisyen an, se nou menm ki pou batay wi. Gen fwa lòt bò dlo e pa 50 dola l ta voye ba ou. Li te ka vin kreye yon pwòp antrepriz pa l. Li te ka mete 50 moun travay, 60 moun travay. Reginald Boulos ba l baryè. Dimitri Vorbe ba l baryè. Tout asasen kriminèl yo ba l baryè. Michel Martelly bay tout dyaspora yo baryè. Mezanmi banm bay yon ti istwa de tèt mwen nou menm ki wèm kanpe la. Manmanm cho lal depozem nan ti pòs kwabosal a yon chapo kòmandan lapolis nan tèt mwen sa moutre ke sa moutre ke sa moutre ke m gon misyon sou tè a fòm ranplil misyon m se pa de bagay son sèl bagay se batay poum chanje peyim batay poum delivere peyim Batay pou nou mare tout asasen, tout kriminèl pou peyi a ka delibere. Jodi a, n ap di Kanada, n ap di Etazini, n ap di Lafrans, si n ap ba nou kout men, ba nou kout men tout bon vre. Nou pa ka bay sanksyon a Michel Martelly pou l lòt bò dlo, nou pa ka bay yon sanksyon a ekip asasen kriminèl yo pou y ap sikile nan figi moun. Jodi a, Nou mande, apati de dezyèm lendi ti mwad janvye, tout nèg Kanada sanksyone dwe anba kòd. Repete, tout nèg Kanada sanksyone dwe anba kòd. Tout nèg Kanada sanksyone dwe anba kòd. Tout nèg Kanada sanksyone Etazini sanksyone dwe anba kòd. Mèsi frè m ak sè m yo. Mèsi chak. Manman, papa ki la, mèsi! Chak timoun ki la, nou se pitit mwen, jan Matin Moyiz konn di l la. Matin Moyiz swete nou Bòn Ane, Jwaye Nowèl, Bòn Ane! Aon chè nago pou Matin Moyiz spesyalman ki sipòte pwogram sa avèk vètman, tout vètman Nowèl nou wè la yo se Matin Moyiz. Manmi May cheri! Batay la ap kontinye. Manmi may lè w wè manmi may wè Martine Moïse lè w wè manmi mama wè Martine Moïse Martine Moïse kouraj pèp ayisyen avè w pèp ayisyen kanpe bò kote w pou pou delibere peyi a ede yo delibere peyi a pèp ayisyen ap ede ou jwenn jistis mari w ki se prezidan Jovenel Moïse Cheri Jovenel Moïse men nèg la wi yo asasine. Gade yon moun y asasine ki ta pote pou nou yon lavi miyò, dlo, wout, kouran, jodi a y asasine l. Li kite ti mamit diri a 30 goud, konbyen l vann kounya? Konbyen ti mamit diri a vann? Konbyen glas lwil la vann? Sachè spageti a? Ti mamit pwa nwa? Mezanmi gade nan sa Andre Michel mete nou Gade nan sa Michel Martelly bandi legal mete nou Jodi a Mwen santi m fyè Mwen santi m fyè Mwen gen anpil timoun avè m Mwen santi m fyè pou m kanpe pou m pale nan katye popilè Mwen santi m fyè pou m antre nan geto pou m fon kalite stang konsa pou m ap pale a popilasyon an Epi m vin moutre yo ke m bò kote yo, m ap sipòte yo a tout ekip Arab la. Bwavo, bat bwavo pou tèt nou.